Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nap salye tout moun ki branche nou tou partou atravè le mond. Tout ayisyen an patikilye ayisyen ki ap gade kòman bagay la ye nan peyi dayiti ayisyen ki gen san ayiti kap koule nan venn yo e ki kwè ke reyalite a vrèman difisil nap di w byenvini sou chanèl ou a e se pati pou yon nouvo emisyon bagay la te rèd nan fesa yo manyen manm baz sa trè trè trè fò. E kote mesye yo pou kwè l ye la a? Ebyen nou ta kapab di sa ki rete yo sanse laye dans la nature. Depi anviwon 1 mwa gen yon sitiyasyon ki ap devlope nan zòn Fe sa. Sitiyasyon vrèman difisil. O pwen ke anpil moun ki abite nan zòn sa yo tankou Laboul, ebyen moun sa yo nan gwo difikilte. Te gen yon premye afontman. antre 2 bandi zame e gen anpil vwa ki te leve pou mande pou gen yon sese l fe. Men sitiyasyon an pral dejenere. Men fò n di ke ebyen avan yè gon operasyon miskle ki fèt anlè a. Operasyon sa a se yon operasyon byen planifye. Tande byen kòman operasyon an fèt. Daprè enfòmasyon nou rive rekeyi. E se yon maksimòm denfòmasyon paske a plizyè moun nou pale se menm vèsyon an nou jwenn. Genyen m ta kapab di kèlke mèsenè paske yo estime ke nèg sa yo ki t al mennen operasyon sila a menm lè ta gen lapolis ladan yo men ekoute se pa sèlman lapolis ki fè operasyon sila. Gen moun ki pale de mèsenè Turk e Kolonbyen an kèlke sòt. Nèg yo antre nan zòn nan dan la sware. Nèg yo byen kadriye zòn nan epi nan maten nèg yo ap byen fonksyone epi dan laprè midi katouch deklannche. Men kòman operasyon an fèt. Nèg yo rive nan blòk Fe sa a epi gen yon gwoup ki eparpiye yo nan ravin nan. Pa bliye, gen yon bagay pou n konprann, depi nèg la. Se pwofesyonèl sòlda lame gon jan l batay. Le beaba nan batay sa yo ebyen nèg yo konnen n. Nèg yo konn tout prensip yo. Nèg yo desann, anpil nan yo epapiye kò yo nan ravin nan. E pa bliye sou non espas vè. Ebyen, nèg yo kapab mete yon inifòm sou yo ki akomode ak espas la. Sètadi, ou gen dwa wè yon touf zèb, epi se lè l bouje l mete bal sou ou, ou konnen se yon moun ki te la. Gen yon lòt gwoup ki moute anlè a, epi nèg yo poze la. Sa w tande a la, katouch pati. Lè nèg yo menm ki nan mitan ap pote boure anlè, gwoup ki anlè a sèvi nèg yo. E lè m di w sa, daprè enfòmasyon yo gen anpil bandi ki tonbe. Paske gen anpil y ap chache yo pa jwenn. Lè nèg yo kannale desann, ebyen nèg ki te poste anba nan ravin nan, ebyen nèg sa yo mete wach manman pou bandi ame sa yo. Ebyen jiska prezan genyen nèg y ap chache yo pa jwenn. Gen yon sèten de Piti, m kwè yo pran misye, yo ale avèk li. Genyen anpil nèg ki tonbe ki rete anba raje a jiskaprezan. Gen yon enfòmasyon ki t ap sikile okoud lanwi an dizan ke li ta sanble mouri. Alò youn nan pwòch Black K ki se Makak, nou konnen Black K byen, li menm ki te pale dènyeman, e lòt nèg yo, yo oblije jete kò yo. Pou lenstan. Eske nèg yo toujou anlè a ou pa? Ebyen sa se la grande question qu'on se pose. Men, operasyon sila li vize touye bandi, deloje yo pou yo pa vin nan zòn sa menm ankò. Eske pa rapò ak operasyon miskle sila a, mesye sa yo ki te twouve yo nan gwo difikilte ap retounen nan zòn sa? Anpil kesyon nou oblije ap poze. Men poukisa operasyon sa? Deja ou kapab poze tèt ou kesyon an. Premyèman, anlè a vin yon zòn de konfli paske te gen 2 gwoup ki t ap goumen. Men, moun yo pa t konn abitye avèk jan de sitiyasyon sila. E pa bliye anlè a mezanmi kèlkeswa, mwen te toujou di nou sa, genyen anpil gwo tèt ki ret anlè a. Aparaman, gen anpil zòn anlè a se zòn elit ke yo ye. Menm lè gen lòt ti zòn gen malere, malerèz ki ret ladan yo, men anpil zòn anlè a se zòn elit. Eske nou panse yon bon maten nèg yo vini la, les bandits armés, yo enstale kò yo, epi nèg yo t ap gade yo nan je pou kite zòn nan pouri? Sa se la grande question. Gen de bagay, sa se premye eleman, gen de lòt bagay m ta kapab di ki sisite operasyon sila. Lè nan premye operasyon an gen nèg ki tonbe, sa vle di pa bliye anlè a te gon batay Krisla ak nèg gran ravin yo tou paske nèg ki anlè yo, yo revandike yo kòm nèg gran ravin, nèg vilaj. Ebyen gen de pwòch nèg yo ki tonbe anlè a, ebyen lè gran toryan yo menm yo di ke sa pap pase. Epi se sa ki mennen operasyon an. Dezyèm bagay, nou wè videyo ki te fèt anlè a kote ke nèg yo ap eksplike. Nèg yo a gwo zam nan men yo, y ap eksplike men kòman yo fè pran zòn sila a, kisa yo revandike e le pire c'est que tout sa ap pase se prèske anba nen tout gwo towo yo ki anlè a. Gen yon lòt bagay ki dejenere sitiyasyon an nèt, dimanch dènye te gen yon videyo ki trè viral sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes armés ki kanpe nan. Kafou pou antre Taraz la, m kwè se sa paske gen moun ki di se antre la boule apparemment, moi je connais pas la zone, ebyen nèg yo avèk gwo zam nan men yo, nèg yo ap kanpe machin, gen machin yo kanpe yo fouye sa vle di apparemment yo pran kèk bagay tou, ebyen sa dènye videyo sa m ta kapab di se dènye gout dlo ki ranvèse vaz la. Ebyen se sa ki lakòz operasyon sa a, operasyon kote ke nou pa an mezi pou nou ba ankenn chif paske enfòmasyon ki ap sikile fè kwè gen anpil bandi ki yo menm pèdi lavi yo, genyen ki disparèt yo poko tande bri yo epi genyen youn yo ale avèk li misye rele Piti. Finalman n kapab di nan peyi sa a se puisans ki pou konbat avèk bandi. Men malere pap ka konbat paske moun ki nan zòn site solèy, moun ki nan zòn dèlma, kwadèboukè, alò ba dèlma byen sur, ebyen fòn di ke si yap pran pa yo, sa vle di nèg sa yo menm yo kapab konbat yo konbat. Men malere yo menm non e reziye nou wi mare senti non pran bal non o fon. Nou pral fon ti pale sou sitiyasyon ki genyen nan gran ravin ak ti bwa men sitiyasyon ki pwovoke dotro sitiyasyon. Nou konnen gen anpil moun ki kite kay yo, yo boule kay yo, pli dinn santèn de mezon ensandye par de bandi zame ki branch ki boule kay yo la grand kestyon men nou konnen genyen de gwoup kap goumen si se pa gwoup vilaj ak gran ravin se gwoup Ti bwa. Men jounen jodi a la pa bliye m te di nou ke nan dènye video m te fè a le fèt ke nèg yo bloke lari an se yon siy de rapwochman nèg yo ap chache anvè popilasyon an paske yo di ke se dan la pèspektiv de pwoteje la popilasyon. Men nou pral pale w de batay la enpe pli ta paske chak jou gen enfòmasyon ki tonbe. Mwen sèlman vle atire atansyon leta, le prezidan de la repiblik, les membres du gouvernement par le biyè. du ministère des affaires sociales et du travail ki la pou kapab panche sou ka sila yo ki nan difikilte, les opprimes de la société, batay la pèmèt ke yo reloje moun sa yo nan sant sportif Carrefour, men isit la se lanfer. Dormir c'est un peu difficile e se sak fè w wè gon ti video de 22 secondes ki ap circuler sur les réseaux sociaux kote ke apparemment moun yo denonse fason y ap viv paske Gen yon manje yo bay moun yo la genlè manje a genyen depwi 2 jou e manje a si e moun yo pa manje l. Ann gad yon ti sekans. Mwen wè moun yo pa bezwen manje a, pèp la rele, manje a pa bon li si. Wè, a yon manje depi avanyè yo bay moun yo. Yon manje depi avanyè, ok, pèp la rele yo pa bezwen l. Dans ce cas là, la fondation Jean Lifèt Nicolas Li touche pa rapò ak sitiyasyon sila a e li vle fè kichòy pou moun yo. Se nan sans sa a li lanse yon videyo ki trè viral sou lè rezo sosyo e nou menm nou fè eko ak demand Fondasyon Lifèt Nikola a ki li menm mande èd pou kapab ede moun sa yo ki nan difikilte. Ann tande. Pandan yon dividal deplase pa milye san yon destinasyon fiks. Si depi plizyè lane moun Matisan ap pase tray anba men bandi ki anvayi yo, fè e defè san okenn otorite pa janm vin mete lapè epi asire sekirite twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, semèn premye jen an, sitiyasyon sa te vin twòp atò. Pandan kat jou, depi madi premye pou rive vandredi kat jen, Kò bandi ak gwo zam fann fwa deklare youn lòt lage. Sa ki lakoz, abitan Matisan yo, soti Matisan 1, rive Fontamara 29, ap monte yon mas wife. Pi fò ladan yo blije kouri kite kay yo pou sove lavi yo. Pou jis jounen jodi a, deplase sa yo 2 men vid. Sa k nan mache pwason, dòt ki nan sant spòtif, ladosyen ki ale pi lwen toujou Suivan kote pye yo te ka rive. Fas ak dezas sa. Fondasyon Jean Lifèt Nicolas, ki depi prèske 3 lane ap ede moun ki nan nesesite jan li kapab, ap mande tout sitwayen, tout òganizasyon pou pote solidarite yo bay viktim sa yo selon sa yo genyen, kit se manje kri, pwodui sanitè oswa kòb, fason pou pèmèt pil moun san defans sa yo jwenn yon ti sipò. An atandan Leta kreye kondisyon pou yo tounen lakay yo, nan travay yo, nan okipasyon yo, epi reprann lavi nòmal, kòmsadwa, bay piti, pa di chich. Ede Fondasyon Jean Lifèt Nicolas pote ti moso lespwa bay plis pase mil moun ki konte sou fòs ak tradisyon solidarite òganizasyon an. Si w vle bay yon patisipasyon piti kou li ye, pa ezite rele nou nan 31 36 06 13.